Eyy ou ale trò vit gon fason pou fèl lè w kenbe bandi a gade desann menw pi ba a ranmase grap la pa kite yon ti vyann deyò epi gadel nan zye wach koupe kòk la poul pa janm vyole pitit moun ankò. pase sou recho popilasyon an. Bandi sa yo ki te vin kache nan zòn Jalouzi ansanm avèk Stenio Vincent, Serjo, ebyen popilasyon an, pèp ayisyen ba yo bwa kale. Chèf de gang Kanaran an, Jeff, medam, matmwazèl e mesye nou kapab raple nou nan jou pase yo, moun Kabarè Akayè te desann sou Smatla pou vin koresponn ansanm avèk bandi sila yo. Chèf la soti nan silans li. Se pa de ti koze non l pa met atè. Sa k pase ki fè bandi yo tounen moralis pandan dènye moman yo la a? Ou pral tande. Fedneel mon cheri, waw! Ankò yon lòt fwa prezante devan laprès e eksplike nan bon ti mamit 5 rezon ki lakòz Repiblik Dominikèn sanksyone Pierre Esperance e li tou fè konnen gen youn nan fanmi viktim masak Dèlma 32 yo ki pote plent nan dcpj kont Pierre Esperance. Nan Senmak, medam, matmwazèl e mesye lapolis mete anba kòd 9 bandi, pami yo madanm chèf de gang baz Gran Grif la ki se Luckson, jenn fanm sa ki gen sèlman 16 lane. Koze yo anpil, rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou efòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou la pou pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te Papa m gen yon jaden sèl nan nwit ou kapab ale ladan, mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se zetwèl, ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen machin prezidan ap pase vakabon ap kouri dèyè l pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi. Anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou tak 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Medam, madmwazèl e mesye, m ap anonse w la dcpj arete jounalis Esaü César selon Yon korespondan Radyo Tele Eklè ki tap pale maten an nan Maten Deba ebyen li fè konnen dcpj arete jounalis la nan nivo Dèlma 33 men malerezman li pa an mezi pou bay rezon arestasyon sa. Rete konekte nou la pou ke nal fouye zo nan kalalou nenpòt update ki genyen nap enfòme w ret branche. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou e n ap ateri ansanm avè w nan komin Petyonvil. Medam, matmwazèl e mesye popilasyon nan komin Petyonvil nan kad operasyon Bwa kale rive voye bay bawon pou pi piti 5 prezime bandi jounen madi 2 me 2023 a selon divès temwen Moun sa yo ki pase a lenfinitif, se ta malfra ki vin kache nan lokalite Jalouzi, Stenio Vincent ansanm avèk Sergio. Ebyen medam, matmwazèl e mesye lòt desizyon moun Petyonvil pran ki pi anraje toujou, ayayay gen Bondye, depi se machin k ap pase, gen yon gwoup moun ki rete sou wout la k ap siveye. Chofè a sipoze desann vit li kit se prive, kit se leta, kit se transpò piblik, Ou gen pou desann vit ou pou popilasyon an verifye kiyès ki nan machin nan. Si ke ou panse ou gen plak IT, ou gen plak kò diplomatik, ou gen plak ofisyèl ou pap desann vit, ebyen popilasyon an pa nan rans ansanm avè ou, se bwa kale lap ye dèyè ou. Donk, medam, matmwazèl e mesye, leta ki pa janm pran responsabilite l pou mete sekirite nan peyi a, ebyen popilasyon an di Pa gen gwo zouzoun, pa gen ti zouzoun depi w ap pase nan komin sila a paske se sitwayen yo k ap viktim, silvouplè pou nou pa pase w sou recho a ebyen gade desann vit ou pou nou verifye kiyès ki nan machin nan paske pran twòp zannana pou sizann. Donk, medam, matmwazèl e mesye, moun nan komin Petyonvil ki fè apèl ansanm avèk tout rès popilasyon ayisyèn nan pou leve kanpe kont fenomèn ensekirite e monte brigadè vijilans e non sèlman sa tou depi se machin kap pase nan yon zòn popilasyon an gen dwa kanpe machin nan fouye gade kiyès ki nan machin nan puiske aktyèlman la a marengwen ap vole nou pa konn mal e non sèlman sa tou nou pa konn femèl se mèt kò ki pou veye kò. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse ou, nan komin Sen Mak, lapolis nasyonal arive depoze lapat sou 9 endividi. Mesye sa yo, selon enfòmasyon lapolis bay, yo ta fè pati de baz Gran Grif k ap opere nan Savyen Lyankour. Ebyen, pèp ayisyen, pami 9 moun sa yo, gen yon jèn demwazèl ki genyen sèlman 16 lane, e selon divès lòt ki te akonpanye l ke lapolis mete anba kòd, se ta madanm chèf de gang Luckson aktyèlman la a, yo nan poto annatandan yo fè suit jidisyè yo. Frèz e sè byeneme nou genyen ansanm avèk nou Rosemon Jean. Rosemon Jean, kòman nèg ye? Kòman lavi a ye? Kòman w ye anba bwa kale a? Ban nou ti limyè. pale ansanm avèk nou. E nap salye tout entènot nou yo, tout konpatriyòt kap genyen pou swiv, pou tande, pou gade konferans maten an. Ok, pa gen pwoblèm, men di nou non, nan ki objektif ou prezante devan laprès jounen jodi a, eske se sou dosye Bwa Kale a, puiske se sa kap fè aktyalite oubyen yon lòt? Konferans maten an, Se yon konferans pou nou pote konsèy a yon ansanm de jèn. Pou evite yo, pou epanye yo, pou mande yo pou yo kolabore tou nan kad operasyon Bwa Kale a. Se yo ki te vini a Bwa Kale a, se yo ki te envante Bwa Kale a, yo te plante Bwa Kale a, si Bwa Kale ap donnen jodi a, fòk nou aksepte fri Bwa Kale a. Ayayayy humm ayayayy gason talè poze poze m poko konprann vin dwat kisa w vle di Non m pa konprann lèw di pou yo aksepte bwa kale a nèg. Nou santi gon kanpay dopinyon kap fèt pou diskredite bwa kale a. Bwa kale a. Pou mwen menm, pou ansanm de moun, se yon repons a yon sitiyasyon ke opozisyon ki te anfas Jovenel Moïse la te itilize pou te mete peyi a jenou. Kounya la gouvènman Ariel Henry a te konprann li te ka itilize sitiyasyon desekirite a kòm estrateji pou kenbe pouvwa, yo angaje yon ansanm de jèn. Nan kesyon banditism, se yon pwojè l te ye, se yon plan l te ye. Jodi a, popilasyon an, nan yon seri de zòn, itilize bwa kale a kòm yon otodefans. Bwa kale a vin sèvi yon seri de zòn Kòm yon boukliye. Se yon boukliye li ye. Si w pa al atake zòn nan, ou pa p pran nan bwa kale a. Sa kapab rive. Paske, si se te yon. On kò miltinasyonal tankou jan Ariel Henry ta planifye pou peyi a, se pa on grenn moun, de grenn moun, twa grenn moun ki te ka viktim anba men, anba bòt etranje yo, men t ap gen dèy dè milye de moun. pwobableman inosan, ki ta pral viktim anba bòt fòs okipasyon ke Ariel Henry a tout ekip li sdp t ap planifye pou mennen nan peyi a, dega t ap bokou pi grav ke sa k ka pase andedan Bwa Kale a. Men, tande non gason, ou menm k ap obsève, Kòman ou konprann popilasyon an fè operasyon yo nan divès zòn? Eske mankon bagay? Eske yo ale twò di ansanm avèk mesye yo? Ban nou ti limyè. Operasyon Bwa Kale a, li pa deplase al frape moun, men operasyon Bwa Kale a, li rete Epi lè w pote w vin pote pou yo vin anvayi l, epi popilasyon an itilize yon mwayen de defans paske l pa gen pèsòn moun k ap vini o sekou a li menm. Pa bliye, pou jèn k ap tande m la, pou fanmi k ap tande m la, Ki kapab gen yon moun ou de moun pa aksidan kapab viktim de bwa kale a. Men, m ap pote yon konsèy a nou menm k ap deplase, ki konnen si nou pa t nan gang nan Pòtoprens, nou pa t nan gang Kanaan, nou pa t nan gang Tòsè, ou pa t nan gang Fò Jak, ou pa t nan gang Gran Ravin, ou pa nan gang Vilaj de Dye, Se yon sitiyasyon difisil k ap fè w kite depatman Lwès la pou al nan lòt rejyon, konsèy mwen ba ou kòm jèn, premye bagay ou fè depi w antre nan depatman an oubyen nan komin nan oubyen nan seksyon kominal la, si se nan depatman an pase nan komisarya depatmantal ki nan zòn nan, esplike rezon k fè w nan depatman an, si se nan komin ou antre. Pou avw al nan zòn katye kay fanm kote w prale a, pase nan komisarya komin nan, fè deklarasyon ou nan sitiyasyon difisil, ou pa ka peye kay, ou di men zòn ou ya ou pa ka viv la, fon deklarasyon nan komisarya a, bay pyès ou, bay idantifikasyon ou, di kote w tap viv, ki rezon k fè w deplase, ki fè w ka kite lwès, ki fè w ka kite pòtoprens, Ou ka kite Site Solèy, ou ka kite Fò Jak, ou ka kite Tòsèl, ou ka kite Gran Ravin, ou ka kite Vilaj de Dye pou w rann ou nan yon lòt depatman, nan yon lòt komin, nan yon lòt seksyon kominal. Men, tande non, e si tout fwa zòn sa a pa ta genyen komisarya? Paske nou konnen gen divès komin, divès seksyon kominal nan peyi Dayiti ki pa genyen komisarya. Kisa moun sa ta sipoze fè pou ke si li pa bandi pou l pa pase anba bwa kale a? Si se nan seksyon kominal w ale, ou pa jwenn komisarya, avan w rantre kay manman w ak paran w, ale kay kazèk la. Di kazèk la, esplike kazèk la. Yon fason, si lè kounya moun nan kominote a konnen w pa t janm konn vini, epi yo wè w kounya, yo pran w kòm etranje, omwen w ap gen yon dosye Kazèk la va di, ou di mwen, ofisye ki pran rapò prezans ou nan komin nan, li va di, li menm li va bay yon temwanyaj, li va gen kontwòl sou ou. Sinon, ou pap gen chans, paske se pa fòt moun jodi a kap kouri dèyè moun ki vin nan de kominote ke yo pat janm konn wè. Merci merci pou konsèy yo m espere moun kap soti nan yon zòn kap travèse ale nan yon lòt zòn nou tande men sa ki grav la sèke gon pakèt ayisyen ki pa gen pyès idantite nan jou pase yo ou kapab raplew desizyon prezidan Jovenel Moïse te pran pou ke moun yo kapab gen ak de nesans e non sèlman sa tou pou yo fè kat idantite Men opozisyon radikal la pèp ayisyen tu te souvyen te di moun yo piga al fè kat paske e Jovenel ap tou vote pou nou ou kwè se koze nan peyi sa men gon seri de moun tou lè yo tap soti nan andeyò lakay yo yo te soti tou piti. Se nan vin vann Pòtoprens ansanm avèk matant, ansanm avèk tonton, epi yo tou vin antre nan gang nan Pòtoprens, yo san papye. Antouka, popilasyon an ap jwenn plizyè wi pou yo pase l Bwa Kale. Donk, ann ale gason, apa de ensekirite a, kisa ou panse ki pouse popilasyon an vini ansanm avèk mouvman Bwa kale sa. Kriminel. Yo kraze baz ekonomi peyi a. Lem di kraze baz ekonomi peyi a sam vle di. Peyizan ki te konn ap travay tè. Kounya sil travay fè 2 mamit mayi, bandi a vin pran mayi a vin pran rekòt la nan menl. Nan kominote a. Madan sara ki te konn ap travèse tèt kamyon pou vin vann pou pran swen pitit yo pou pèmèt timoun yo al lekòl pou pèmèt. Jodia. Yo pran yo, ou vyole l, ou vòlè sa l te pote a, ou pran kòb la sou li, ou nan chanm kay kounye a w ap monte, w ap konte pil lajan bandi ap fè. Gwo demonstrasyon lajan. Gouvènman an, sosyete sivil la, òganizasyon defans dwa zimen yo, pa t janm reyaji avèk fèmte pou te di Leta sa k ap devlope la a Nou ka frennen l. An nou frennen l. An nou anpeche l al pi lwen. An n bloke l. Non. Adje papa! Men ou poko janm di nou non Rosemond, eske w renmen bwa kale a? Eske w renmen jan l kale a? Eske w santi l gen ti po? Eske w vle yo mete piman oubyen plis siwo? Ban nou ti limyè. Humm ou kidnap on moun. Ou bande bouch li. Ou mare bouch li. Ou mare 2 pye l. Ou mare 2 ponyèt li. E pou limen yon galon. E pou ap lage gonm nan sou li. Good. Good. Good. Humm kont vyolans. Gen de vyolans ki inakseptab. M kont vyolans, m kont manchèt, kout manchèt sou moun. Sepandan, kisèm levan dwe rekòlte latanpèt. Ou t ap boule, se pa moun ki di, e pa nou ki envante l, ki frap pa w lepe, peyira pa w lepe. Se pa mwen ki envante l, e pa nou ki envante l. Ou te santi w alèz, ou kidnape yon moun. Lè w fin kidnape l, moun yo fè maraton, yo chèche lajan ke yo pap janm posede pou yo pote ba ou. Ou pran kòb la. Lè fin ou tiye moun nan, ou lage l sou pil fatra. Pa gen okenn dwa zimen, pa gen pèsòn moun ki di anyen. Mwen raple m lè yo pran 5 swat anndan Vilaj de Dye. Yo fè l pase pou bagay politik, yo itilize l, yo pa menm mand. Mwen m panse jodi a si lè bondye lè izrayèl tap kite dezi tap kite ejit si lè izrayèl pèp izrayèl la avèk moyiz jozye lè yo tap kite Ejip. Yo fin travèse Lamè Wouj la. Letènèl te kite lame Farawon an tounen sen e sof. Nou ta mèt konnen sa n ap fè a pa t ap gen repons. Men, si se labib n ap suiv, Letènèl kite tout Li kite tout pèp Izrayèl la fin travèse. Apre li di, li di yo kite yo antre yo menm. Kite yo antre. Kite yo antre. Lè yo te antre, se gato yo te ba yo. Lè yo te antre, se siwo yo, bonbon, se fèt yo te fè. Letènèl te di yo, travèse al fete avèk pèp Izrayèl ki fin travèse a. Non. Li anglouti yo tout. Sa vle di la, se mete manchèt sou vakabon. Pa ezite bay kriminel bwa kale. Non non non non kote koral la mezanmi pèp ayisyen moman rive pou nou fè la priyè e fò koral la chante dabò. Alelouya nou genyen viktwa. Se moman pou nou lapriyè pèp ayisyen. Ou pa bezwen fèmen je w non. Kite je w kale. Gad agoch, gad adwat. W ap repete ansanm avè m. Wi, n a prale. Senyè men manchèt mwen. Beni manchèt mwen an Senyè. Beni manchèt mwen an Senyè. Lè m ap sèvi avè l. Kont on bandi. Ke m voye l devan. Ke m voye l dèyè. Nenpòt jan m voye l. Pou l koupe vyann. Pou l koupe zo. Pou l gaye kaka bandi. Alelouya! Senyè, men manchèt mwen. M oblije genyen l. Jezi te di m achte l. Jezi Kris mache! Jodi a se lè pou m genyen l. Jodi a se lè pou m genyen l. Amen! Egzèse ponyèt mwen. Egzèse ponyèt mwen Senyè! Egzèse dwèt mwen. Egzèse dwèt mwen. Egzèse entelijans mwen. Egzèse entelijans mwen. Sèvi ak manchèt mwen. Sèvi ak manchèt mwen. Pou koupe vyann. Pou koupe zo. Pou koupe mwèl. Pou gaye kaka bandi. Amen alelouya alelouya alelouya Sèvi ak manchèt mwen poum gaye kaka bandi an avanse rozman. Depi w chwazi fè mal. Depi w chwazi fè krim. Depi w chwazi tiye. Se pou w atann yo ap tiye w tou. Mwen menm, lafwa m, kè m pa gen dwa pa pèmèt mwen tiye w. Men sa k ka tiye w la. Si w kreye kondisyon pou yo tiye w, se pou w aksepte lanmò. Men tande non gason, kisa w atann de bwa kale a? Eske w panse mouvman sa ap arive fè ke nou rale yon souf anba fenomèn ensekirite a nan peyi a? Bwa kale a fèt pou l gen efè pou m wè blan bwa kale a debare matisan, machin, kes, tankou m te di, kòman pou n aksepte? Mil moun, de mil vakabon, vwayou, pyatè, san sal, ke yo itilize, bloke 10, bloke koman dire, 5 departeman. Lè yo santi sa yo alèz, yo mete pòs de peyaj y ap touche. Lè yo estime touche pòs de peyaj yo mete ap ase, yo antre nan bis la yo pran moun yo vle, epi yo desann yo ale. Pou ta konprann ke sa pa t ap gon efè, pou ta konprann ke sa pa t ap gon repons. Mwen m te di, si w tiye 10.000 moun, 2.000 moun, pou w sove 500.000 moun, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon moun, ou pa komèt krim. Men, malerezman pou dirijan yo nèg pa, se 1.000 bandi a ki enpòtan men se pa 10 milyon popilasyon an. Paske si l pa t enpòtan pou yo, Yo tap fon jan depi tann dat sa pou yo arive netwaye peyi a retire bandi yo pou popilasyon an te kapab viv alèz men atan pèp ayisyen nou gen ansanm avèk nou sou liy nan la a Fednel mon cheri bonjour Fednel eske w anfòm pa di nou se de Pierre Espérance ou pral pale ankò Kòm dabitid, prèske chak lendi nou gen yon konferans pa rapò a dosye ke n ap swiv de Mesye Pierre Espérance. Fè kòm si m te konnen. M konnen w pa p lage Pierre Espérance kavalye pòlka w on may. Di nou non. Nan ki nivo dosye yo ye, kisa misye fè, ki update ki genyen, pale ansanm avè nou. Jodi a la nou vini pou nou esplike w rezon fondman menm ki fè ke non Pierre Espérance soti nan rapò prezidan Abinader a. E m panse gen plis rezon toujou. M vini avèk omwen 5 rezon. Talè, talè wi, talè. Anvan w kòmanse, Kite m bwè ti dlo. Premye bagay pou nou konnen se ke etranje a p ap dakò ba l manti toutan. Pyè Esperans tèlman nan sitiyasyon difisil, konn sa l ap fè kounya la? Chache fè ti konplo pou fè moun al monte dosye nan radyo, al fè konferans pou li, di ke li pèsekite, moncheri te enplike nan yon ansanm de bagay. Li gentan fè nenpòt 3 reyinyon. Men moun yo mande lajan, li poko vle bay lajan pou sa. Pou l fè monte dosye, manipile moun, genyen yon eleman nou gentan genyen enfòmasyon sou li ki gen yon badj, yon fo badj lapolis nan men l pwobableman, men li gen yon badj delegasyon lwès nan men l. Misye loje andedan Koridò Bastia. Donk se li k ap fè espyonaj pou Pierre Espérance. Nou gen non l, nou gen foto l. E nou gen foto badj la. E n ap di Pyè Esperans li mèt fè tout sa l konnen pou l fè manipilasyon, monte moun menm jan l konn ap fè anvan an, monte tèt moun pou al nan radyo, fè konferan de près, di sesi, di sela, bon n ap tann yo e nou pou nou reponn yo. Bon, antouka, ann kite dosye sa a pou menm ansanm avèk Pierre Espérance n al regle koze nou nan tribinal. Sa se pa dosye pa nou. Donk, rapidman, ann antre nan senk rezon ki fè ke Repiblik Dominikèn sanksyone Pierre Espérance. Ann ale dirèk nan dosye sa a. Etranje yo gan konprann Pierre Espérance. E, jounen jodi a la, men rezon yo. 1, Entènasyonal la tande deklarasyon Shelson. Entènasyonal la tande deklarasyon 2 jij, 2 komisè gouvèneman ki montre degre denplikasyon Pè Esperans nan manipile dosye nan tribinal premyè enstans, nan lapolis, nan dcpj, nan CSPJ. Yo gen tout enfòmasyon sa yo. E m ap di nou, li fè dosye, li pa bay dwazimen, li twonpe blan yo. Li ba yo manti e blan t di sa e pami tout sal fè yo gen moun ki denonse l e jounen jodi a la si Guy Philippe nan prizon se gras a Pierre Esperance paske blan an vin jennen avèk sitiyasyon an li wè tout sa misye t dil sou moun sa yo ke l te Guy Philippe Ke l te Privert, ke l te Shelson, ke l te Youri, ke l te Lambert, ke l te Edo, Zeni e Caroli, sena, 3, 2 sen, 3 senatè sa yo, pa gen yon sa l di yo ki gen pou wè avèk laverite. Sa k pli grav la, e Jude Celestin li menm te gentan. Pot tèt li ale, li bay 3 milyon goud pou non l pat nan rapò Pierre Espérance. Sa vle di pou w ka peye non w pap nan rapò. Kidonk, blan gen tout enfòmasyon sa yo. E, m ap di nou, pami tout moun ke Pierre Espérance te genyen ki pou temwanye, m ap vini avèk non an pou nou vandredi. Hum! Ala kote nèg yo ranse. Sa vle di la se premye rezon ou gentan lage nan kò sa y nou la. Ok pa gen pwoblèm. Kounya ann ale pou dezyèm rezon an souple. Pierre Espérance fè l konplis moun ke l te konn ap denonse. Pa egzanp, nou toujou di sa, li te konn denonse Doktè Schiller Lidor nan afè lajan dwòg, nou toujou di ke lajan dwòg se dwòg, ansyen direktè dcpj. Epi pa la swit, blan vin wè ke. Menm chilè Ludor sa a se bra dwat misye ke li ye. Se kwa sa? E ki pral enplike nan masak Dèlma 32. E la a sa k enpòtan pou m. Dcpj mele Pierre Espérance. E m ap eksplike. E m ap vin ak lòt enfòmasyon nan semèn. Ki jan l demele? Dcpj poko janm bay leta ayisyen oubyen lajistis ayisyèn oken rapò de Pierre Espérance. Y ap woule m de bò. Yo fè de kan. Men entènasyonal la gen tout rapò yo. Yo gen tout enfòmasyon sou Pierre Espérance. Kiyès ki ba yo l? Dcpj ki bay li. Lè yo tande Emmanuel Bissainthe 3 fwa, se an prezans òganizasyon entènasyonal wi. Donk òganizasyon entènasyonal sa yo, ou konn pou kiyès y ap travay. Yo gen tout enfòmasyon, ke l te sou fo rapò, ke l te sou dosye Shelson, ke l te sou dosye tout moun nou di la yo, dcpj bay entènasyonal la bay blan tout enfòmasyon sa yo donk sela vle di ke dcpj vin mele avèk pè esperans e kòmsi anndan dcpj vin gen 2 kan gen yon gwoup ki fache men minoritè e gen yon gwoup ki di ke Pierre Esperance fè twòp moun abi, li fè twòp moun enjistis, tout sektè viktim, lapolis, sivil kou otorite, polisye kou moun ki anndan lajistis, nou pa ka tolere bagay sa. E m ap anonse nou bagay ki fèt 26 avril ki sot pase la a. Men, sa k pase nou? Di nou, mete nou sou men nou, èske se mare yo mare misye pou yo ba l bwa kale? Youn nan paran viktim Dèlma 32 nan masak Dèlma 32, 26 avril la k sot pase la, li depoze yon plent nan dcpj. Youn nan paran jounalis ki mouri a, ki mouri yo, Netty e Diego Charles, youn nan paran yo temwanye e depoze yon plent nan dcpj e se tout bagay sa yo blan genyen. Bon kounya la ann ale pou katriyèm volè a silvouplè. Eske y ap vin mare misye pa bor isit? A la fen, di nou plis pase si yo gen tout dosye sa yo de li. Katriyèm eleman ki esplike rezon pase tout sa n ap di la yo, nou menm nou prè pou nou temwanye devan lajistis. e nou mande si sa n di la e manti, ke Pyè Esperans ak tout ekip k ap defann ni, ki pral fè konferans pou li, fè lòbèy nan radyo, monte dosye sou moun, ba Pyè Esperans avoka pou l sonnen m, epi m parèt avèk tout prèv mwen de sa m ap di la yo. Mwen di nou ankò, youn nan paran jounalis ki mouri nan Dèlma 32 yo, Netty ou Diego Charles, gen yon plent ki depoze kont Pierre Espérance nan sans sa a. Katriyèm pwen, masak Dèlma 32, Pierre Espérance mele. Entènasyonal la mande misye rapò. Entènasyonal la mande misye rapò. Misye pa ka bay rapò. Yo di misye, bay rapò sou Dèlma 32. Vin gon konfizyon. Entènasyonal la gentan gen rapò a deja, bay dcpj bay rapò a. Men l poko janm bay peyi a rapò a. entènasyonal la gen rapò a. Kou la yo di Pierre Espérance, li ta enpòtan pou fè rapò sou masak Dèlma 32. Men sak, men kote misye mele la. Blan mele misye, dcpj mare pye misye ankò. Li pa ka bay rapò. Men li te tante pou te fon rapò. Malerezman, nou te gentan denonse misye. Li fon rapò 3 paj, li poko siyen, men li pap ka fè l ankò. Li te chwazi 3 lòt moun pou l te mete rapò sa masak sa sou do yo se te yon tip ki rele Keke ki nan zòn solino oubyen delma anlè jean marc e li di yo ke moun sa yo te an kolaborasyon avèk magalie habitant ma erezman pou moun sa yo denonsyasyon an te gentan fèt Temwanyaj te gentan fèt pa anplwaye rnddh, pa kòlèg rnddh, pa manm gang 4 pa 4. E moun sa yo sove de rapò sa a. Donk, Pierre Esperance mele. Humm! Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Bon, Lè ap avanse, lage senkyèm rezon an pou nou silvouplè epi pou nou kloti. E senkyèm pwen ki esplike sanksyon kont Pierre Esperance, se dosye kidnaping. Li te tante pou l te kidnape yon dizèn de moun, don mwen menm. Bagay sa a, ke l te Fleury Valmeny di. Kelthe Gregory, Kelthe Lafaille Jean Duckens, tout moun sa yo temwanye ke patisipasyon yo nan gang 4 pa 4 e yo te gen plan pou yo te kidnape 10 moun. E youn nan moun sa yo, blan gen tout enfòmasyon sa yo nan men l, li nan men blan an, li nan men blan an, Se Florival Mendy ki temwanye li konn dòmi, li konn leve pandan 3 mwa lakay Pè Esperans. Youn nan eleman ki enpòtan, gen yon tip yo rele Ti Dominiken ke yo arete an Repiblik Dominikèn ki se manm gang 4 pa 4 la, ki trafik ke li te konn fè, vòlè machin Sendomeng, vin vann Ayiti, Gregory Liberus pran machin Ayiti al vann Sendomeng douko yo. y arete misye e dcpj gen tout bagay sa yo e m di si e manti m ap bay ke la jistis ke yo trennen m devan la jistis men koze a yo te fon kidnaping sou 3 fonksyonè leta entènasyonal machin ki te fè kidnaping nan se machin rnddh ki ta pilote pa yon chèf de gang Gregory Libéus, plak machin sa ki te enplike nan anlèvman moun sa, dcpj gen tout e m gen tout plak yo, m ap bay youn toujou, AAA 17 410, machin rnddh ki t ap pilote pa Grégory Libéus. Jounen jodi a la, David Dorbe, manm gang 4 pa 4, ki te rele m nan telefòn, Pou l ta anonse m ke nèg yo gen pou kidnape m. Paske li menm, kòb li te mande a, li pa t jwenn li, li tou denonse nèg yo. Misye an kaval. Gregory Liberus, gwo chèf de gang, depòte. Misye an kaval. Donk, jodi a la mwen di nou ke men rezon ki fè gen plent, gen gwòy. Alon Fednel sa papa ak Pierre Esperance men Pierre Esperance sa sanble pa piti non. Han l'insécurité bwa kale ak vin pou yo. Hay lanmè li pa gen bon gou ditou e sak fè wè yo ap plenyen a pèp ayisyen. Hay bwa kale a va gou menm non prefere nou te pran l ak po han hehehehehehe. Frè sè byen eme se premye fwa wi. A vè di kale a pi di ke a po a wi. Yo toujou di w kale a toujou pi dous men men ni. Humm ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Frèm ak sèm kap koutem fòk mwen di ou genyen chèf de gang Jeff nan kanaran ki soti nan silans li aprè vitelòm, izo, ti lapli ki tounen sèl moralis pandan dènye moman yo la akoz de bwa kale ebyen chèf de gang sila tou soti nan silans li poul bay vèsyon pal kòmanl wè bwa kale a sak pase lèl wè popilasyon an ap debake pran nèg gade nou manchèt nan dèyè vakabon misye paka konprann bagay la fèl mal an nou tandel ansanm. Bon map salye map salye peyi an map salye tout moun. Nou salyew tou, sak pase garçon? A selon pa konn a kilè moun nan pral tande audio a. Hum ok Y ap tande lapremidi ou maten, ou pa bezwen menm rive nan pati sa, ann ale dwat o bi. E jodi a m deside pou m fè yon ti pale avèk peyi a, avèk tout moun. Kris boulit mwen pèp ayisyen, imajine w m kwaze avèk yon ti gason konsa nan lari, yon chokola nwa w. Ou te ka renmen wi poutan. Madan gang ou ye humm. M panse ke sa fè anpil tan depi nou pa tande vwa sa. Waww telman w te manke nou. Hehey gad jan gang yo sou moun mesye. Bon yo nan kolèt menm jan avèk politisyen yo. Non si dènye man Gary bodo ka di nou rete kalm li pa suicidè tu konpran se nòmal pou gang yo vini di sa fè lontan nou pa pale tèlman yo te manke nou eeyy I love my country non I love my country mete nan men nou garçon. Mwen panse vwa sa. Depi yon moun tande l, kit li kontan, kit li fache, kit li konteste, kit li pale lèd, depi se vwa sa l tande m kwè se lespri l ap touche kanmenm. Waww my God gang yo gon souplès oh mon Dieu yo gon souplès nan vwa yo anh depi w tande vwa l. San ou pa ka pa tresayi frèzis oh my God menm santi map map fè chè de poul kit ou kontan kit ou pa kontan vwa ap fè efè sou ou my God. Tu as qui hein? E pou sa kap pase nan lari an kote ke yon pakèt ti gwoup moun pran lari yap di yo se pèp yap pwone dibrakale sesi sela ba ok kòm m remake prèske tout gwoup nèg ki ame ki voye mesaj bay moun sa yo yo menm yo deside di e pè yo pè Ban m fè yon ti rapèl pou nou. Aah, ou menm ou vin fè rapèl? Sa k di pèp la enbesil, se ou k pwofesè kounye a, ou vin fè rapèl pou legzamen? Bon m pa fin raple m konbyen polisye ki gen nan peyi a. Aah, enben, ale nan enspeksyon jeneral w ap konnen. eh eh. Tou dènyeman ki pase a, m panse te gen yon afè de swa 16 ou 17 mil polisye. Ann kontwole pou n wè, 16 ou 17 mil polisye te la nan peyi a, nou te bezwen jou voye Jovenel ale pou ba l bra kale, bra kale a pa t mache. Ann fon ti kontwòl, konbyen geto, konbyen zòn, konbyen ti jèn ki ame? Èske e 100 ou 200 mil sèlman? Ti group moun yo se jwèt tè nap fè. Men sak pase? Waw! Waw! Ok ann fon ti pale de sak pase Debussy a. Sak pase Debussy a Se pa moun yo ki tiye nèg yo ok sa ka rive yon group nèg ki ame rive yon kote bal li fini la polis tap goumen avèl la polis la li menm son pakèt bandi k ladanl tou son pakèt moun ilegal ki ladanl tou yo chwazi pran nèg yo. Prefere w te fè pati ilegal la polis la gason ma tande bandi pa boris la polis ou tèlman pap pran responsabilite w se nòmal pou yo ranse avè w konsa tou wi prefere w te fè pati ilegal la polis la Eh alèz prefe ou te ilegal la polis si la polis son pakèt moun ilegal pou kisa ou pat rantre ladan ah an 3 tu es legal hein se bon pou la polis pase yo pap pran responsabilité yo chita ransa santi pise. Yo fizi gen yo fizye, gen yo pran yo mare yo remet moun yo pou yo fè krim nan pase sou do moun debisi ok ann fè peyi a konprann yon ti bagay ann pran debisi ann pran bèlè ann pran lasalin ann kontwole pou nou wè kiyès ki pi pre palè nasyonal kiyès ki pi pre primati kiyès ki pi pre dgi kiyès ki pi pre E E neg E polis yo. Sa vle di la ou menm se katografi ou vin fè pou nou? Ok. Vitelòm te di li menm li kanpe bò pèp la l renmen l. Si l ap li di pèp la enbesil ou menm ou vin ou vini ou ap rale map la pou nou pou di nou gade sa ki kote l ye parapò a sa. Eske ou konpè im? Non peyi ya fanni. Waw garçon. Non ou gen rezon ou pou di konsa, depi yo tande vwa sa, yo pa ka pa tonbe. Ahan. Anba kiyès ki pi pre penitansye? Sa vle di, se la pou yo demoutre nou, nou pap viv. Ok. E lè fini tou ti group moun sa kap fè madigra li pa anyen. Vrèman pèp ki gen pou bay bra kale a se nou ki gen pou pran lari avèl. E sak fèm deside. Ah ok. Se poko bwa kale a, sa vle di ti bwa sa a po. Ok, sa vle di ou gen pou pran lari ansanm avèk vrè pèp la. Sa son fotokopi pèp. Waww waww nan gang yo gen pouvwa pèp ayisyen tu ne comprends pas. Ti de pale pou m fè nou konn sa. Kòm m wè se madigra n ap fè, yon pakèt ti gwoup moun ap mache, fè grimas, ok. Sa e ti gwoup moun sa yo, sa yon pakèt ti gwoup moun e nèg Jenèf mobilize ap fè madigra avè yo. Ah ok, sa vle di Vitelòm te di nou Jenèf, ou menm ou di nou Jenèf. Mete bwa sou pil bandi ti makak yo yo se jenèf waw ok je comprends allez-y. Paske imajine nou e sak pase debisi a fè peyi a mal pa vre e tout pèp la leve yo tiye yon pakèt nèg men lè pèp lasalin nan te masakre pèp tokyo a te masakre boule kay moun tout moun sa yo te mouri devan zye leta ayisyen moun sa yo pèp sa poko bay bra kale non li menm. Wè vrè pèp la, vrè pèp la li menm li viktim. Li viktim de leta, li viktim de yon pakèt bagay. E vrè pèp la konnen tou, yo ame pitit yo, yo bay pitit yo zam, yo bay pitit yo yon pakèt bagay, yo fè pitit yo abi, yo fè. Men, men jan nou fè sanwont konsa. Ben, si nou konnen vrè pèp la. Yo viktim de leta, pase pran leta, moun ki ban nou zam nan pase pranl nou ret la nap sèvil. Pa vre? M pa ka konprann chèf de gang nan peyi dayiti. Wi yo ban nou zam yo dis yo dat men poukisa w pa pran zam nan moun sa ou viktim de li ki toujou ap ba w katouch lè w elimine l. Rann pèp lan w sèvis. Men menm moun ki ba w zam nan se pa li non w al pèsekite, se moun ki menm kote ansanm avè w malere ak malerèz ou al tire. Sa montre ke ou konnen sa w ap fè a. Moun ki fin ba w zam nan, li di w konsa al brase paske ou te pran l sou pretèks ke w grangou. Men, ou pa janm wè se menm moun ki ba w zam pou w al brase pou grangou a, se li menm ankò k mete w nan opozisyon pou grangou, pou ki sa lè l pot zam nan ba ou, ou pa tou rann larepiblik yon sèvis, ou elimine l, ou tou ba l bwa kale? Ou aksepte ansanm avè l, ou rele l bòs, l ap ba w zam, l ap ba w bal. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila se vòlè kap fè vòlè la leson non si Ariel ka parèt yè pou li di nou konsa se jwèt bosal tu as raison ok ann avanse. pitit yo devni kriminèl, yo fè pitit yo vin danjere, yo fè pitit yo vin ò la lwa, yo fè pitit yo pa ka mont avyon, yo fè pitit yon pakèt abi e yo konn moun ki fè pitit yo sa. Evre, epi dat sa epi nou menm nou poko pase pou nou. Pou nou rann pèp la yon sèvis? Nou gen zam nan nan men nou, nou pa rann pèp la yon sèvis, nou kenbe l la nan men nou. N ap kidnape moun, n ap ransone moun, n ap tchwe ti malere ak malerèz. Konbyen politisyen nou pran, konbyen òm dafè nou pran, m pa janm tande nou non. Men se toujou ti malere ak malerèz, moun k ap brase lavi, moun k ap pase sou wout la ki prale nan nò, se moun sa yo k toujou ap viktim peye gwo lajan. Se chofè kamyon, etsetera. Hein m pa tande se senatè nap ransone nan no sa montre ke nou konsyan de sa nap fè a rann pèp la yon sèvis si nou renmen pèp la konsa. Sa vle di epa ti group moun sòt sa yo menm kap fè madigra kap fè makak mache bloke lari pran sak siman met nan lari met dlo fè grimas Fè tenten, di ap bay bra kale, antre kay moun, pran timoun moun, yon pakèt nèg map gade sou rezo a pa pran nèg yo menm avèk yon kouto tab, se rache nèg la metel nan kawotchou boulel epi wap di ou bay bra kale. Bon pi gwo imilyasyon n pral gen la, kòman n pral santi nou? Blan ta antre jodi a la ou panse blan pral vin pral vin dèyè Jeff, li pral vin dèyè Lamò Sanjou, li pral vin dèyè Izo pou ou? Pandan se tan ou menm tou sou rezo a 3 e Ariel pa gen diferans ooh blan pa vin chèche ni Jeff ni ti lapli ni izo ni lanmò sanjou yo pa vin chèche moun sa ok. men yap vin chache moun kap bay bwa kale yo se yo yap vin chache blan ap vin hahahaha se bon pou lapolis se bon. Eh ok Jeff te fè video li rache yon moun e ou menm? E ou menm kap di ou pèp kap mete vye mayo mare figi w wap rache moun wap boule moun wap fè yon pakèt bagay Hein wap di etèl bagay ok la monsanjou te fon video li te touye moun ou e ou menm ou pa fèl sa vle di nou panse blan li menm sòt menm jan avè nou. Waw gad yon peyi blan mesye ou nè nwa men peyi a se peyi blan pase blan ap vini blan ap se si blan pa sòt blan pa di waw ou tèt menm lè gang pèp ayisyen kwè nan blan. Oh my God oh my Godness Waww Blan pa sòt Waww Son peyi blan Eyy Oh Dessalines Banm ti limyè Son peyi blan wi Humm A rezon m wè bandi yo ap douko konsa J konpran. Blan pa sòt. Sa vle di, yo menm yo gen dwa touye moun jan yo vle. Rache moun jan yo vle. Kou pran kèk nan yo, blan ap vin chèche nou tout. Non, non, non, non, ou wè la a, I love my country. Men, lè nou t ap rache moun, lè nou konn ap koupe polisye, gade non depatche yo met nan bourèt, bouyi moun manje. Lè sa blan pat la? Blan te egare, blan pat sòt men kou popilasyon kòmanse pase nou di bwa kale, blan pa egare, blan vin chèche nou tout. Mesye! Ou wè lè ke ou frape bandi a parapò ansanm avèk sa l fè ki efè l fè sou li? Wow! Oh my God! Moun sòt pa regle bagay politik pa regle bagay peyi non lè blan ap vin la si blan gen poul vin la lè lap vin la se moun konesans kap vini epa fatra sa ou m wè kòmsi anndan peyi a la kap di yo se sesi yo se selòt bon yap fè madigra non nap gade nou gwo peyi tèt anba e ti makak mouri avan lè la lamò ti makak fè plis bri wi ki are e ke jovenel moïse. Manti non. Manti non gason. Manti non ay manti wap fè. Ay manti wap fè wi. Lanmò ti makak fè plis bri. Ti makak fin mouri epi se fini. Men se tout tan wi. Ay asasen yo toujou la yap kontinye marasasen. Nèg yo pa janm alèz. Sa ay manti ou fè wi. Lamò ti makak fè plis bri ke Jovenel Moise kòm on prezidan. Sa vle di nou pa panse pou nou wè kèt kout peyi sa. Sa vle di la la France, tou lè peyi di mond, lè kontinan Afrik, Azi tout te pale de ti makak? Ou stupide. Ou opisot. Prale la. Sa kap pase konsa. Ok mrenmen mesaj mka pote pou tout ti group bandi kap mache dèyè cha pase kòm kounya mwè enstitisyon yo la polis la li menm e banditis ki fèl se Poukisa ou pat antre ladan gason an toi tu es legal la police se bandi ok la police se bon pou nou e bon. M te di nou fè respè nou. Se bandi kap melanje avèk bandi abiye, kap melanje avèk bandi an sivil, kap fè madigra. Lè w wè yon chay antre nan yon zòn kounye a, lè w wè nan li k ouvè pòt li, se yon valè nèg bout pantalon an sivil ou wè kap desann zanno nan zòrèy, men longè djed yo, zam nan men ap goumen. Lè se pa nèg chen, e se nèg e. Se nèg chat. E anba e babekyou, lè se pa nèg babekyou, se nèg iska. Kap batay nan cha kap fè tout bagay. Sa vle di. Sa vle di ou poko jwenn yon vye chat ou pou w rantre? Chèche yon vye cha rantre tou non pou batay garçon. E nèg sa yo kounya la aktyèlman la k nan tèt polis la. E mwen m vle nou konprann sa. M pa vle nou al konprann kòmsi nou pral pran pwòz di se pèp nou ye, lè nou rive yon kote gen moun ki pral fè silans a djòl zam yo pou nou. Aww. Aww ok. J konpran. Pla gen pou l pran lari. Lè pèp la pran lari l ap bay bra kale a. Lè sa tout delekan ap chwazi ret silans paske e pitit pèp la n ye tou. Lè n ap pase kòlè nou, kòlè zam ki nan men nou an, kòlè zak yo ap fè nou fè yo, kòlè krim nou yo. Aa nou konsyan nou fè krim, nou konsyan nou fè zak. Kòlè abi yo fè nou an. Kòlè pati yo fè n paka pati, kòlè plezi yo fè n paka pran, kòlè travay yo pat ba nou. Manti, manti, ou pa entchan kòlè. Ay si w te gen kòlè w tap gentan pran ou ra deja. Ou konn ki moun ki te ba ou l, ou konn kote pou w ale, ou konn kote w ap jwenn li, ou konn kote w konn kwaze avè l. Humm. Se zam yo te ba nou an, pèp la toujou ret silans li kite nou pase l, menm ke dèfwa l. Ta An kounya se pèp la k responsab nou pran zam hahahaha anmweyy se bon pou pèp ayi se bon se bon pou nou e bon e bon pou nou e fout bon humm. Konn viktim ladanl mesye yo gentan wè se pa fòt nou. Ok pèp la fò konprann yo konprann bandi yo se pa hahahaha se pa fòt yo ok se pa fòt bandi yo tu konpran. Se pa fòt bandi yo, son peyi k fonksyone se pa fòt mwen. Chèf la vini, li fin vòlè règ vòlè l ou di w se pa fòt mwen. Li vini l gangsterize peyi l di w se pa fòt mwen. Gang nan fin touye l di w se pa fòt mwen. Donk tout moun se pa fòt yo. Donk popilasyon ayisyèn nan konprann jounen jodi a, dyaspora konprann ke se fòt nou. Ok! Ay gang yo se dè inosan, yo se dè viktim. Hum viktim epi dat sa nou poko janm Ale kote moun ki te ba nou nan poun fè sa n gen poun fè avèl nou rete nap ransone ti malere ak ti malerèz avèl epi pèp la yo viktim konprann yo ok fòn konprann yo. Kote nou ka achte zam kote n ka jwenn zam kote. Wi bon nou konnen n paka achte poukisa lè yo pote l ban nou nou pran l poukisa nou pa fann tèt moun ki pote l ban nou an. Huh? Nou eske nou fabrike zam eske gen boutik zam an ayiti. Toujou toujou konsa toujou diskou yo. Nèg ankò gwo palto kap achte aletranje vin vann nan leta e se etazini wi zam soti men m poko janm tande gon ameriken ki te debake yon kontenè se toujou ayisyen. Diskou sanwont sa yo fòn fin ansanm ak yo. Moun sa yo merite yon ti bwa kale spesyal frèz e sè. Pèp la wè se pa fòt nou. Mèsi anpil. Popilasyon an konprann ke se pa fòt chèf de gang yo dakò. Eeyy non non non kote koral la bondye kote koral non fòn danse menm. Dezyèm moso a se manchèt li rele. Alò n ap envite tout byeneme kanpe paske nou pral mande w fè kèk egzèsis ak manchèt nou. Tout byeneme n ap mande w kanpe paske dezyèm moso a se manchèt li rele. Kanpe avèk manchèt ou nan men ou. Se trè enpòtan. Alelouya. Gaye! Gaye! Gaye! Senyè, fè mansèt mwen ou te beni l deja. Ay manman manman manman gadon konpa pèp ayisyen se moman poun rantre nan departeman latibonit ebyen medam matmwazèl se mesye popilasyon an pa sispann plenyen e yo mande ansanm avèk otorite responsab yo silvouplè Voye je gade abitan k ap travay nan Vale Latibonit puiske sechrès la rèd, yo pa kapab fè jaden. Pou plis detay, an nou suiv yon repòtaj ansanm avèk Danio Daniel. Agrikilti se youn nan motè devlopman nan tout peyi nan mond la. Men an Ayiti, se youn nan sektè. Tè ki plis meprize pa otorite yo nan depatman Latibonit se youn nan gwo moso nan pwodiksyon diri. Malgre sa, plantè yo toujou ap fè fas avèk divès pwoblèm tankou dlo, entran agrikòl, angrè ki byen chè, daprè Gaston Joseph, yon plantè nan zòn Timonèt. Si yon moun ap fè agrikilti kounye a, se oblije oblije ou pa vle kite tè yo fè lèch, ou oblije ap goumen pou wè sa w ka fè. Men sa w depans ou fè. Ou pa ka antre l. Hein? Lè w gal ti lo. Si nou te gen yon fo DVA li menm ki tap ankadre nou nan vale a, gen bagay nou te ka fè plis. Se tout efò nap fè yo se aske nou pa bezwen, nou pa vle pou nou rete san manje. Al achte yon bole diri nan mache. Men se pa yon bagay plizoumwen. Se sak fè. Nou menm ki travay, ki plantè nan vale a, se pa paske nou gon avantay nou jwenn. Nou pa ka jwenn anyen, nou pa gen moun ankadre nou nan anyen. Se nou menm k ap lite avèk fòs kouraj nou. E sa koz, lè nou pale de plantè nan vale Latibonit, li se alò nou ap goumen, se pa plantè. Se goumen n ap goumen. Se nou menm ki pwòp pa nou k ap fè ti piwèt nou a men nou. Pou rive fè yon grenn diri prèske se achte w achte l. Hein achte w achte l. Si w wè travay kap fèt la, si m ta di w sak depanse la, ou tap sezi. Plantè sila a peyi a anreta prèske nan tout domèn, sitou nan mwayen pou pèmèt peyizan plantè yo ak plante e rekòlte jaden, menm bon machin agrikòl poko genyen, men pou gason. Se tout bagay. Men si l te pli gwo, sa ap bay plis avantay ke bat alame, paske bat alame an, vi a tap pike, men sa a pa, vi a pa tap pike. Li plis gwo. Avèk manda ke nou ban mwen an. Manda ke nou ban m pou m dirije peyi a. Mwen pral travay pou mete agrikilti a sou ray li tout bon. Se poutèt sa premye me. Mwen mennen fèt lagrikilti nan senkyèm seksyon kominal Bokozèl nan katye Lagranj pou m vin di lemond antye, pou m di kominote entènasyonal la tout moun k ap viv ann Ayiti se moun. Se te yon premye me 2017, ansyen prezidan Jovenel Moïse akonpanye premye minis Jacques Guy Lafontant, ansyen senatè Youri Latortue, Prefekti avèk lòt otorite ankò nan depatman lanse ofisyèlman Karavan Chanjman nan senkyèm seksyon Lagranj. Plizyè ane aprè lansman Karavan Chanjman nan depatman, plantè yo toujou ap fè fas avèk menm pwoblèm yo, tankou pa gen dlo, pa gen wout agrikòl, pa gen entran agrikòl, plantè yo pa ka achte angrè ki vin byen chè. Daniel Dagno Saint-Marc, tak. 509. Merci Daniel, donk medam matmwazèl e mesye, Jovenel Moïse asasine. Youri Latortue toujou la. Nèg yo espere pou yo vin prezidan Ayiti ki kote ki bon bon. Nou konnen avèk koze sanksyon. Men ou te kapab di se moun ki soti nan zòn nan, otorite ki soti nan zòn nan ki te kapab plis fokis, gen plis enterè pou wè kòman travay ke prezidan an te vin lanse a, li abouti? Non, nan peyi Dayiti se pa sa ki fèt. Se moman pou n fè yon kout pye nan peyi lòt bò dlo yo pou n konnen kòman ebyen sa ye. An n tande yon repòtaj ansanm avèk Akjani Oksi. Bonjou, bonswa tout moun, byenvini sou paj entènasyonal jounal la pou maten an sou tag 509. Lapolis sezi platfòm ilegal Monopoly Market yo epi arete 288 sispèk ki enplike nan achte ak nan vann dwòg sou entènèt la, daprè sa detaye Europol ki te kòdone operasyon entènasyonal la anonse, aksyon sa enplike 9 peyi. Entèsendikal la mande madi a pou yon katòzyèm jou aksyon 6 jen pou tande depite yo ki pral egzamine 8 jen yon pwojè lwa ki vize anile refòm pansyon ki sot pibliye a, nou mande òganizasyon nou yo yo kòm yon inite Nou mande òganizasyon nou yo kòm yon inite pou ale rankontre depiti toupatou pou mande yo vote sou pwojè lwa sa a. Nan kontèks sa, Entèsendikal la mande pou plis inisyativ ki gen ladan yo nouvo jou nan aksyon ansanm, grèv ak manifestasyon 6 jen k ap vini la, deklarasyon yo te ekri nan yon nòt pou laprès ayè premye me a. Ministè defans ris lan anonse 2 me 2023 li ap evakye plis pase 200 moun nan peyi Soudan, yon peyi ki te plonje depi 15 avril la nan batay ant lame ak paramilitè yo. Konfli sa te mennen nan evakyasyon masiv sitwayen etranje yo Nan yon nòt pou laprès, ministè sa a endike gen 4 avyon aktyèlman la k ap fè evakasyon nan Larisi, nan moun sa yo ki gen ladann diplomat, reprezantan lame ris, fanmi yo, lòt sitwayen ris ak peyi etranje yo, daprè sa li fè konnen. Pèp izrayelyen an anonse yo tire yon wokèt madi 2 me a sou tèren Gaza soti nan tank ki te poste lòt bò kloti fwontyè a, Yon ti tan apre anons lanmò gad òganizasyon Djihad Islamik la apre yon grèv grangou. Ministè Afè Etranjè ak Koperasyon Entènasyonal Sid Soudan anonse madi 2 me a yon pwogrè nan efò medyasyon Prezidan Salva Kiir te antreprann nan nan non òganizasyon rejyonal Igiad lan nan kriz Soudan an, dapre sa deklarasyon Pauline Adoun Maloc ki se pòtpawòl MFA a anonse. Chèf leta Sid Soudan te pale nan telefòn jodi a ak 2 jeneral k ap goumen nan Soudan, Jeneral al-Burhan nan tèt lame regilye a ak Jeneral Ahmed Ti nan tèt paramilitè yo, kote yo tou 2 te dakò ak yon trèv ki pral kòmanse 4 me epi k ap gen pou fini 11 me k ap vini la, Belijeran yo te dakò tou pou nonmen reprezantan yo pou chita pale sou lapè yo dwe fè. Peyi Etazini pral leve restriksyon obligasyon pou yo pran vaksen kont Kovid 19 11 me k ap vini la, dapre sa konsène fonksyonè sivil federal yo ak vwayajè entènasyonal Mezon Blanch lan anonse ayè lendi premye me a. Leve obligasyon vaksinasyon sa koresponn ak fen eta dijans sante yo te deklare nan mwa janvye 2020 pase a. Pou pi piti 108 polisye ak jandam blese lendi premye me a nan peyi Lafrans pandan yon manifestasyon ki te fèt ayè premye me a, daprè sa Gérald Darmanin anonse, pandan li ajoute pou fè konnen gen 291 moun ki jwenn arestasyon yo nan peyi a, pami yo 90 nan kapital la, minis enteryè a kondane vyolans sa a kote polisye yo resevwa yon bwason molotov nan Paris sa ki lakoz figi yo ak bra yo boule toujou daprè Jeral Damanen. Referandòm konstitisyonèl nan Ouzbèkistan pwopoze pou ranfòse pouvwa Prezidan Shavkat Mazi an, daprè sa rezilta preliminè yo anonse lendi premye me 2023, Komisyon Elektoral ansyen Repiblik Sovyetik Azi Santral la anonse. Chanjman konstitisyonèl la te apwouve ak 90 pwen 21 pousan ak patisipasyon 84 54 pwen pousan byen prezidan nan komisyon an, yon rezilta ki pa etone kòm Ouzbèkistan toujou konsidere pa anpil òganizasyon non gouvènmantal kòm yon eta otoritè. malgre dènye refòm yo. Premye minis Elizabeth Borne denonse lendi premye me a sou Twidè l sèn vyolans sou bò kote posesyon yo premye me ki te konsidere aseptab epi li asire li sipòte lapolis la nan anpil vil nan peyi Lafrans premye me se te yon mobilizasyon responsab ak angajman sèn vyolans yo sou bò kote posesyon yo se pi plis aseptab sipò pou fè respekte lalwa nan, dapre sa li fè konnen nan yon twit. Plis pase 800 mil moun kapab sove batay ki riske touye anpil moun nan Soudan, dapre sa Filippo Grandi ki se tèt komisyonè Nasyonzini pou refijye yo anonse lendi premye me a. Li ajoute sou kont twidè l pou li di, Nou apresye e espere ke li pral vini. E sa menm si vyolans lan pa fini, nou pral wè plis moun fòse kouri kite Soudan pou al chèche ti moso sekirite. Plis pase 2.3 milyon moun manifeste lendi premye me a nan peyi Lafrans kòm refòm apre validasyon esansyèl Konsèy Konstitisyonèl la. Dapre rapò otoritè yo, prèske 300 moun jwenn arestasyon yo nan tout peyi Lafrans pami yo 111 nan kapital la. Sou plas Nasyon an, nan Pari, tansyon an te eklate ant lapolis ak manifestan yo, men se nan kapital la premye tansyon yo te leve depi nan kòmansman manifestasyon an. Eklatman yo te entansifye lè pre-pwosesyon an te rive sou plas Nasyon an nan fen parad la. Plizyè santèn blòk nwa sitou itilize federatis nan tire dirèk sou lapolis ki te reponn avèk anpil gaz lakrimojèn ak grenad defansiv nan lide pou kapab ebyen evakye foul sila. Jounal dominiken yo fè konnen lapolis jwenn kadav Rafael Felix Cabrera ki te touye 2 sitwayen ayisyen ak yon ti bebe dominiken 6 mwa vandredi pase a, Elias Pinas premye me 2023 a, Majistra Pede Neure nan kominite La Pastilla nan pwovens Elias Pinas ki touye 2 sitwayen ayisyen, Mamen Michel 42 lanne ak frè li Fernelus Michel 40 lanne, Eyy se konsa dyaspora pral poulòp nan peyi dayiti hein gen plis pase 20 tan 40 lane yo paka vini se konsa yo pral debake heheheyy waww se va lajwa lagete pèp ayisyen antouka janm toujou renmen dil ayiti diktati lapèl dèzanti ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera ki moura kakara nap fè plas a vwadlamerik. Près enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo, randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Aktyalite ap mennen nou dabò nan peyi Dayiti, kote ke depi 24 avril gen yon mouvman ke yo rele Bwa Kale, e se kote pèp souvren ap chèche manb gang e yo tiye yo avèk tout atwosite ke sa genyen, yo boule yo, rache yo e. et autres. Men sa gen anpil reyaksyon sou kesyon sa, notamman gen premye minis la nan okazyon premye me a ki mande popilasyon an pou l veyatif e gen lòt moun ki reyaji ki di se paske pèp la pa jwenn jistis ki fè ke l ap reyaji konsa. Nou pral genyen plizyè reyaksyon nan pwogram nan, dabò nou pral rejwenn Yves Manuel ki twouve l nan kapital la, Pòtoprens. Operasyon bat tenèb moun nan Kafoufèy, moun nan Solino, moun Gran Ravin, moun nan Latibonit, moun tout kote, kote ke yo pran popilasyon Matisan an otaj, operasyon bat tenèb pou n konbat tout fòm ensekirite nan peyi an. Operasyon Bat Tenèb sa lanse nan tout katye popilè kote gang ame yo ap fè rèdefè 24 è aprè chèf gouvènman an pwononse l sou fenomèn Bwa Kale a. Sa k ap pase nan peyi a depi kèk jou pa ka kite e pa dwe kite pèsòn endiferan. Arete prezime bandi e remèt yo bay lapolis, PM Ariel Henry mande moun yo pa kite move plan fè yo plonje nan yon vyolans avèg. Nou konprann nou about. men pa kite move plan fè nou fè jwèt bosal. Responsab biwo avoka entènasyonal yo, mèt Mario Joseph, ankouraje popilasyon an nan katye difisil yo pou kontinye monte brigad vijilans yo. N ap di moun yo kontinye monte brigad vijilans yo. Mete bon strateji sou pye. Veye enfiltrasyon. Komisè gouvènman Okay la, Mèt Ronald Richemond salye maryaj ant lapolis ak popilasyon an nan kad mouvman sa a. Komisè gouvènman an lanse yon mesaj kle bay tout bandi ki gen entansyon pran direksyon sid pou al kache. Pa rapò a mouvman Bwa Kale k ap fèt Pòtoprens lan, nou tou lanse yon mesaj bay bandi yo, Le Sud son seul, sa vle di ke si w konnen w pral lakòt, nou pral dèyè w. Depi lansman operasyon Bwa Kale a resamman nan Kanapevè, gen yon santèn endividi ki idantifye kòm manm gang ame ki lenche pwi kadav yo boule atravè plizyè komin nan peyi Dayiti. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Epi jodi a nan zòn Petyonvil ta sanble ke gen 5 a 6 moun ke yon lòt fwa ankò ke yo te boule, genyen moun menm ke lapolis ta pratikman sove. Donk sitiyasyon sa a on ti jan gaye enpe patou nan kèk kote nan peyi a, nan kapital la epi plizyè lòt kote, pa egzanp nan mikwo ak devan kamera korespondan nou nan Pòtoprens. Plizyè avoka reyaji sou mouvman ke yo rele Bwa Kale a. Detay avèk Machado depi Pòtoprens. Òm de dwa yo ki salye mouvman Bwa Kale a di yo pa apiye fason popilasyon ap mennen mouvman sa. Mèt Magloire Aspil ak Mèt Caleb Jean Baptiste te pale konsa. Mouvman Bwa Kale a m apiye san pou san, san pou san! Men e gon kote mwen menm m ap bè pèp la yon ti tò paske mwen pa renmen Jan yo yap sakrifye medam yo. Moun sa yo yo pase dife sou yo a eske yo pat oblije al jije wi yo pat oblije mouri konsa yo te oblije al jije poukisa yo te blije al jije fòk yo te di kiyès ki ba yo zam nan kiyès ki ba yo bal la konbyen yo te achtel e poukisa moun sa te ba yo bal ak zam lè kounya moun sa yo mouri ou konprann ke gon ekip krim kap rete enpini Bon ekip moun ki te bay zam avèk tout bagay nan geto a ki pap jije ki pap yo pap ka konnen kote vrèman krim sa yo soti kote zam sa yo soti nou menm nou pou. Mèt Wilfrid Michel mande popilasyon pou entansifye mouvman sila li kwè ki kapab mete yon bout nan fenomèn ensekirite ki blayi nan tout peyi a. E map mande tout moun ki nan lari yo pandan ke nou nan lari avò nou akonpanye yo tou pwofite al kay moun etazini, kanada, repiblik dominikèn, ilct di ki nan vann zam nan peyi a tou pwofite wè yo paske moun sa yo se yo menm ki piye peyi a, se yo menm ki gangsterize Ayiti, ki detwi popilasyon ayisyèn nan. Toutfwa, avoka yo lage chay la sou do lajistis ayisyèn yo kwè ki fòse pèp la aji nan fason sa. Si lajistis te arete vakabon sa yo k ap achte zam, ki nan koripsyon, k ap achte zam, k ap achte minisyon. Pou reba bandi yo, pa t ap janm gen pwoblèm sa yo. Tout sa kap pase nan peyi a se pou tlajistis vin la konsa. Nan tout peyi se ye si popilasyon an te konnen lèl pran entèl li pran igrèg lap remèt li bay lapolis lajistis lapolis lajistis san paspouki san pou lajan li pral gade eske moun sa yo di ki te konn nan vòlè ki te konn nan tiye moun eske se vre wi l ladann Se nomb de tan pou jan bali a yo bali e moun ki te viktim yo yo repare yo, popilasyon pa tap aji konsa. Komisè gouvènman tribinal sivil premye enstans Pòtoprens lan, mèt Jacques Lafontant nou te poze kesyon sou mouvman Bwa Kale popilasyon an tanmen kont bandi ame yo, te reponn konsa. J'intervien en temps en temps et lieu sur cette situation mais mais pas aujourd'hui d'accord. Nou dwe raple w se pou pi piti yon ventèn prezime bandi, fanm kou gason, ki deja tonbe Anba mouvman Bwa Kale popilasyon an tanmen depi lendi 24 avril pase a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Donk se yon mouvman ki ankò divize sosyete ayisyèn nan paske gen ekspè k ap pale tou gen moun ke yo idantifye kòm gang oubyen paske yo gon vizaj tèl jan tèl jan ki fè yo idantifye yo konsa. Donk sa vle di ke se yon lòt kesyon ankò ki divize sosyete ayisyèn nan, mouvman Bwa Kale a ki la depi E nou te di l deja depi 24 avril n ap swiv pou de trè prè sa k ap pase. Lòt pwen nan aktyalite a toujou konsènan peyi Dayiti se anba gwo imilyasyon ak mizè pou yon sitwayen al fè retrè dola ameriken nan bank komèsyal yo akoz rate deviz sa sou mache lokal la. Renan Toussaint gen yon repòtaj. La a, nou devan baryè antre prensipal yon bank komèsyal sou wout Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture lan, anba yon flanm solèy, depozan yo vin chèche ti kòb ameriken yo, baryè fèmen. Yon flanm solèy depi 7 è di maten, yo pa janm ouvri pou moun vin ouvri, e nou menm tou malad, mwen vin la, vin gen yon ti bouda mwen pran pou yon malad. Sa gen anviwon yon mwa depi sitwayen Pa gen otorite la non. Kòm ou ta vle met lajan m la bank lè m vin dèyè l y ap di m men konbyen yo ka ban m oswa yo kite m deyò. Kòman ou panse sa? Ou menm ki se yon jounalis, ou gen yon pwoblèm ou gen pitit ou malad ou bezwen 100 dola, ou antre la yo kite w deyò. Kòman ou t ap pran sa ou menm? Hum! Èske sa pa t ap revòlte w? Men si nou tout pèp la te met ansanm, nou di pou sa fini, li t ap fini. Pa gen leta, kòman ou ka fè gen leta paske sektè prive a pran kontwòl tout bagay. Nan peyi serye, leta leta pa dwe kite tout bagay nan men sektè prive, pa gen dwe sou sektè prive. Depi semèn pase, Asosyasyon Pwofesyonèl Bank, APB, atravè yon nòt, te konfime sistèm bankè an ap fè fas ak yon rate dola ameriken sou mache nasyonal lan. APB mande depozan yo itilize lòt mwayen tranzaksyon bankè, transfè lajan pa egzanp, menm si n konnen ann Ayiti, kèlkeswa sa Yon moun ap achte, l ap bezwen lajan likid. Renan Toussaint, pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Ou toujou sou voa Kreyòl, w ap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Aktyalite a isit Ozetazini, enben ekspè yo, yo kontinye ap fè de konsiderasyon sou yon posib fas a fas ant prezidan demokrat Joe Biden ak ansyen prezidan Donald Trump byen ke kontèks yo diferan. Jean Robert Philippe ap swiv pou nou de trè prè sa kap pase nan politik amerikèn nan Jean Robert e 2020 pa 2024. Wi jan w di a wi, e 2020 pa 2024, kontèks yo diferan se vre, menm lè w kapab gen 2 pèsonaj ki te patisipe nan kous elektoral 2020 an men kontèks yo diferan, men antretan tou E Jacqueline fòm di w ke demokrat yo gen anpil enkyetid. Anpil enkyetid pou laj Prezidan Joe Biden pa reprezante yon andikap pou yo pou ta fè yo pèdi eleksyon an. Menm lè La Mezon Blanch li menm de konsè avèk medsen prezidan an di prezidan an lan fòm tankou bas donk li pa ta gen pwoblèm pou l patisipe nan eleksyon an pou mennen yon bon kanpay tankou jan l te fè l an 2020. Nan videyo kote Prezidan Joe Biden anonse kandidati la, ebyen li itilize menm tèm ki raple batay pou pwoteje demokrasi pandan kanpay elektoral 2020 an. Ansyen Prezidan Donald Trump te reponn kif kif avèk pwòp videyo pa l pou l kritike, byen kritike Prezidan Biden. Ekspè yo deklare bay ajans nouvèl Reuters menm lè se menm aktè yo si Trump ta ranpòte nominasyon pati repibliken an pou eleksyon 2024 yo, ebyen elektè yo pa dwe atann yo avèk yon dyèl antisipe. Marc P. Jones, pwofesè syans politik nan Rice University, deklare, Difyans lan fwa sa a, pwa a se sou do Prezidan Biden li ye pou l defann dosye l, menm jan pwa a te sou do Donald Trump an 2020. Avantay Biden genyen li pa kapab fè kanpay kont ansyen Prezidan Donald Trump jodi a akoz li poko jwenn nominasyon Pati Repibliken an. Analis yo di pandan Prezidan Biden ki gen 80 lane kapab souliyen reyalizasyon lejislatif li tankou lwa yon trilyon dola sou enfrastrikti pou repare wout avèk pon, siksè administrasyon li an nan repons pou pandemi kovid 19 la, enben prezidan an vilnerab tou nan yon seri de lòt domèn tankou yon enflasyon elve, ogmantasyon krim avèk dout sou laj li. Pwofesè Wendy Schiller, k ap anseye syans politik nan Brown University pale pou di. Si Demokrat yo konsantre twòp sou Trump, ki se yon mwayen fasil pou bagay yo fèt, mwen kwè ke y ap pi vilnerab. Ou dwe eksplike kisa Biden deja reyalize pou elektè ameriken yo e ki kapab fè yo kenbe l sou pouvwa a. Donald Trump ki gen 76 zan li menm tou gen vinerabilite pa l nan moman l ap chache nominasyon pati repibliken an. Pwoblèm tankou enkilpasyon li nan New York pou lajan li te bay vedèt sinema Stormy Daniel pou l pa t pale de relasyon fi ak gason yo te genyen avan eleksyon 2016 yo, ansyen prezidan an kapab fè fas tou avèk lòt chèf dakizasyon nan lòt ankèt k ap mennen sou li. Sipòtè Prezidan Biden yo pap rate chans pou yo raple elektè yo batay legal ansyen Prezidan Donald Trump ap fè fas. Men Pwofesè Jones kwè enpak la kapab mwens ke sa Demokrat yo espere. Kesyon legal la kapab jwe yon nuaj sou kanpay elektoral la soti jodi a pou rive an 2024. Those millennials and Gen Z's Pandan l bèlchè yon estratèj demokrat pale pou di jenerasyon milenè a avèk jenerasyon zèd yo reprezante yon gwo mòso pami elektè yo menm jan avèk baby boomers yo, kilti lagè repibliken yo sitou avèk pakèt envestisman administrasyon Trump lan fè nan domèn sa a pa t nesesè daprè yo menm. Ekspè yo souliyen atak 6 janvye 2021 an sou Kapitòl la kapab gen yon enpak nan kous elektoral 2024 la konpare avèk eleksyon 2020 an. Jean-Robert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe, donk gen anpil analiz k ap fèt sou posiblite sa a, men nou konnen tou ke ansyen prezidan Donald Trump la fè fas ak yon pakèt pwoblèm avèk sistèm jistis la, donk gen pwen dentèwogasyon tou an atandan, menm anndan pati repibliken an tou gen yon gwo lit paske gen anpil moun ki pral kanpe devan ansyen prezidan Donald Trump byenke tout sondaj yo moutre ke li devan devan nèt. E toujou nan aktyalite entènasyonal la, soudanè k ap kouri kite Khartoum pou chape anba gwo afwontman militè, enben yo depanse gwo lajan nan otobis ak kamyon pou nan transpò piblik, Yon repòtaj Serge Rodrigues. Aisha Ibrahim Daoud ansanm ak manm fanmi li te pase 5 jou ap mache sou wout danjere pou kouri kite vil Khartoum ke lagè fin ravaje e debake nan vil Wadi Halfa o nò Soudan anvan yo te rive sou fwontyè Ejip pataje ak peyi yo a. Aisha ansanm avèk 28 manm fanmi an te ranmase tout sa yo posede, kidonk lajan ak bijou, pou lwe yon machin pou 3,330 dola ameriken yon fason pou ale nan vil Wadi Halfa an sòtan yo nan kapital soudanèz la. Apa li menm genyen plizyè milye lòt soudanè ki pran wout menm vil la nan entansyon pou antre ann Ejipt. Pou sa k konsène Madam Dawood, li te pase plizyè èdtan anba gwo flanm chalè nan dèyè yon kamyon ansanm ak 50 lòt fanm ak timoun piti. Tanperati sou fwontyè Soudan pataje ak Ejip la te monte rive nan 40 degre Celsius, men sa pa t deranje Aisha pou l te pase anpil tan nan yon kamyon chaje avèk pasaje, si se konsa pou l atenn Ejipt. Nou te pase anba bwi kout zam. Nou kapab sipòte chalè sa. Se bagay ki pi senp la. Pwoblèm Madanm Dawood yo reflete tribilasyon plizyè milye Soudanè ki depanse gwo gwo sòm lajan pou travèse ann Ejipt, nan kamyon ak otobis malgre yo pran anpil anbouteyaj sou wout la. Volontè Sidik Abdallah ki espesyalize nan jere kriz e ki baze nan vil Wadi Halfa di, Nou isit la pou ede moun travèse ann Ejip, sitiyasyon an difisil anpil, kamyon yo chaje kou le ba e pwosesis pou antre sou teritwa ejipsyen an long anpil. Pandanstan, pandan yon rankontre responsab Lig Arab la te òganize nan vil Lekèr, kapital Ejip yè lendi a, Delege adjwen ejipsyen Obaida El Damdarahri te di genyen anviwon 40 mil Soudanè ki deja twouve yo nan peyi li a e ke operasyon sa yo ap kontinye jiskaprezan. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Serge Rodriguez, n ap rete toujou nan aktyalite entènasyonal la. Isit Ozetazini, pi presizeman nan Oklahoma, lapolis jwenn kadav 7 moun nan yon kay, pami yo 2 adolesan ki te disparèt yo t ap chèche e yo te jwenn tou nan pami kadav yo yon delenkan seksyèl. Cherif konte a fè konnen ke yo te dekouvri kadav la lendi premye me a nan apremidi nan yon kay tou pre vil Henrietta nan Oklahoma. Epi nan peyi Lafrans, nan vil Parye nan lòt vil ankò, gwo lese frape ant lapolis ak plizyè santèn machann dezagreman ki te abiye tout an nwa. Pandan manifestasyon sa yo kont refòm pansyon Prezidan Emmanuel Macron an, manifestan yo te atake lapolis ak kòktèl molotòv, kout wòch e yo ensandye materyo konstriksyon ak arè bis. Lapolis te itilize gaz lakrimojèn ak koko makak pou dispèse manifestan yo. Sèvis dijans la itilize kano dlo. Pou touye dife yo, yon polisye blese grav e plizyè moun jwenn arestasyon yo. Epi yon pastè nan peyi Kenya ki te jwenn akizasyon kòmkwa li te koze lanmò omwen 100 fidèl li aprè li te mande pou yo rete manje, pa manje, fè grèv de fen jiskaske yo mouri, yon fason pou yo kapab premye moun ka al jwenn Bondje ki al nan syèl, enben li te parèt devan yon tribinal jodi a pandan ke envestigatè yo, anketè yo, toujou ap chèche plis kadav nan yon forè dèyè li yo te konn fè Sèvis kilt toujou nan Kenya. Otorite Kenya yo di moun ki mouri yo se manb legliz Entènasyonal Bon Nouvèl ke Paul Mackenzie ki gen 50 tan tap dirije e li te di fidèl yo ke la fin du mond ap rive 15 avril ki sot pase la e konsa li te bay disip li yo, fidèl li yo lòd pou yo pa manje e konsa pou yo kapab mouri e pou yo premye moun k al jwenn Bondye. Kantite moun otorite yo kwè ki mouri yo rive a ant 109 e 101, e jiskaprezan genyen 400 moun ki pa reponn alapèl. Se te yon lòt pwen nan aktyalite a, se yon dosye ki rete tou louvè ke n ap swiv pou ou, paske E Mesye Mackendy oubyen Pastè Mackendy li te mande fidèl yo pou yo pa manje, fò fè grèv de fen pou yo kapab pami premye moun ki pral jwenn Bondye pou rive nan syèl paske pou li 15 avril ki sot pase la se tap la fen di mond sa se te nan peyi se nan peyi Kenya. Nan pral aktyalite ap mennen nou nan vil New York kote majistra Eric Adams di lapolis pral sèvi avèk robo chen robo ki rele Digidog pou mete sekirite nan vil la, Valerio Saint Louis gen detay depi New York. Majistra vil New York la, Eric Adams te inogire jodi madi a 3 nouvo robo chyen ke ofisye lapolis yo pral itilize nan vil la. NYPD, Depatman Lapolis nan New York la, pral sèvi ak robo chyen sa yo ki rele Digidog pou antre nan espas ki fèmen yo, tankou nan sistèm transpòtasyon tren yo avèk tout lòt kote ki ta parèt sispèk e potansyèlman danjere e ki ta barikade. Dijidòg yo se wobo chyen yo ki gen kapasite pou bay ofisye lapolis yo yon sinyal videyo an dirèk de tout sa ke y ap fè. Majistra Adams fè konnen ke Depatman Polis New York la pral deplwaye 2 wobo Dijidòg pandan ete ane sa a. Daprè NYPD Depatman Polis la, chen wobo yo pa ame epi yo pa ekipe ak lojisyèl pou rekonèt vizaj moun. Pandan konferans pou laprès ki te bay jodi a nan katye Times Square la nan Manhattan, Majistra Adams te di ke l te vle evite ke asasinay jèn ofisye polis yo ta repete. Li t ap pale de krim asasinay ki te fèt sou polisye Jason Rivera ak Welbert Mora ki te jwenn lanmò yo pandan ke yo t ap reponn yon apèl pou vin mete ola nan mitan moun ki t ap goumen lakay yo. Depatman Polis New York la te kòmanse itilize DigiDog la kèk ane de sa, men l te sispann pwogram nan apre ke yo te resevwa plizyè kritik. Nan seremoni pou relanse pwogram nan, Majistra Adams te di, Mwen se yon fanatik òdinatè e mwen kwè ke teknoloji a la, nou pa ka pè li. N ap raple ke mwa pase a, lè garaj paking machin yo te efondre nan katye Lower Manhattan yo, itilizasyon yon chen wobo te ede anpil. E jan n ap gade la, chyen wobo sa se depatman sèvis ponpye nan vil la ki te deplwaye l pou chèche moun anba debri. Majistra Adams t ap asiste yon demonstrasyon chen wobo ponpye sa a. Pou premye fwa nan listwa, depatman ponpye ansanm ak depatman polis vil Nouyòk la te reponn e deplwaye plizyè wobo ak dwòn ki t ap travay ansanm pou anpeche moun pèdi lavi yo. Se te premye fwa ke ponpye yo te deplwaye chyen wobo sa ki rele Bug, paske bilding nan te twò danjere pou pèsonèl yo te antre, kidonk yo te mete Bug an aksyon e Bug te antre nan bilding nan nan plas yo lè sa a epi l te sèvi ak kamera tèmik li, sa ki te pèmèt ekip k ap kontwole wobo nou yo detèmine ke pa gen okenn lòt moun ki te bloke anba debri yo epi li te tou enspekte estrikti bilding nan. Majistra Eric Adams definitivman deside itilize teknoloji pou sekirize vil la. Dapre yon pwogram pilòt, NYPD pral kòmanse sèvi ak yon kamera siveyans wobo ki opere pou tèt li, ki rele K-5, Autonomous Security Robot, ASR. Li pral patwouye wout ke y ap predetèmine epi delivre mesaj odyo. Moun ka sèvi ak aparèy la pou rele lapolis. NYPD te anonse tou ke l tap eseye yon sistèm Star Chase, kote ke lapolis ka lanse yon tag GPS sou yon machin kap kouri sove, sa ki pral pèmèt yo swiv machin nan san yo pa kouri dèyè sispèk la. Valerio Saint-Louis pou voa Kreyol, New York. Sa se maji de la teknoloji e nou pral wè lòt aspè ankò, Vehicles for Change, yon òganizasyon kap fòme ansyen ak nouvo prizonye yon fason pou yo kapab apre yon pou yo kapab antre nan nouvo depa apre ke yo fin pije pèn yo. Yon repòtaj Julie Tabot pou voa News, adaptasyon kreyòl Jeanty Augustin Junior. Alexis Austin se yon teknisyen otomobil. Li travay nan yon konsesyonè machin liksye nan Randallstown, Maryland. Lè mwen di moun mwen se yon mekanisyèn, yo jis sezi. Yo pa janm wè yon fanm monte nan yon machin tankou mwen. Lè ou nan yon endistri ke gason domine, se yon bagay li pa t janm imajine. Espesyalman, kòm yon ansyen kondane, li te libere nan prizon nan mwa me 2022. Mwen te literalman tounen apre m te pase senk lane nan prizon san anyen. Avni li parèt pi briyan kounya. Gras ak Machin pou Chanjman, yon òganizasyon ki pa gen pwofi ki gen 24 lane k ap repare machin yo fè yo kado epi vann fanmi ki pa gen anpil lajan pou yon ti kras kòb. Li gen tou yon pwogram ki bay nouvo ak ansyen prizonye fòmasyon pratik pou yo vin teknisyen nan ranje machin. Nan yon estaj ki peye, etidyan yo travay sou machin yo fè kado yo. Mesye ak medam nou yo te pase kat mwa isit la. Yo fòme, pase egzamen antre etidyan yo, epi, lè yo gradye, nou kapab mete yo travay nan konpayi ki afilye ak nou yo nan tout rejyon an. Pwogram nan ofri tou fòmasyon reyalite vityèl oubyen teknoloji reyalite vityèl. Avèk sa, ou gen yon mantalite pi poze avan menm ou kòmanse manyen travay la. Sa m renmen ak teknoloji sa a, li pèmèt ou itilize kreyativite ou kote ou kapab itilize yon ekoutè pou travay pou kont ou e fokis sou yon bagay byen detèmine. Li ta ka tounen yon jwèt amizan. Li se yon meyè fason, mwen panse, pou moun aprann, espesyalman si w ap okipe yon plas pou debitan. Mwen te aprann pwogram sa a nan prizon an. Sa li fè, li fòme w epi prepare w pou travay. Plis pase 250 moun te ale nan pwogram fòmasyon sa a, e 95 pousan nan yo te jwenn travay, dapre òganizasyon ki pa gen pwofi a. Kounyeya, li pa fasil pou jwenn teknisyen. Kidonk, lè ou gen yon moun tankou Alexis, ki gen anpil pasyon pou metye sa a, li fè l ekstrèmeman trè byen, pou m pa di plis. Pou kèk elèv, li fè yo jwenn yon dezyèm chans. San pwogram sa a, pwobableman mwen t ap tounen nan prizon. Pa gen prizon ankò pou mwen gras ak mesye sa yo. Mwen ta vle ouvri pwòp boutik mwen, sitou pou fanm. Pou fanm mekanisyèn, nou ap kapab endepandant. Jiska lè sa a, li jwi rekonpans travay li ak siksè pèsonèl. Repòtaj Jolly Tabo, voa News, Adaptasyon Kreyòl, Jeanty Augustin Junior, Washington, pou voa Kreyòl. Mèsi Jeanty, n ap retounen nan peyi Dayiti kote ke te gen anpil aktivite ki make premye me a. Nou pral dabò nan Fò Libète avèk Jodlè Junior Sainvil. Nan okazyon premye me a ki se fèt agrikilti ak travay nan peyi Dayiti, plizyè aktivite reyalize nan plizyè komin nan depatman Nòdès la, espesyalman nan vil Fò Libète. Ekòl Politeknik Don Bosco pè Salezyen yo ap dirije nan vil la òganize jodi lendi premye me 2023 a Yon fwa agrikòl ak gastronomik, kote yo ekspoze plizyè pwodui tankou, mango, anana, ju kann elatriye. Nan yon entèvyou li bay Lavwadlamerik, agwonòm ekonomist Daïsma Joubens ki pwodui kasav an menm tan fabrike sandal, ap di nou depi kilè li te kòmanse e ki jan biznis sa a ede l. Epi depi pandan ke m avè tou m te kare m rantre nan inivèsite epi sa gen plis ke 5 an depi m ap evolye ladan l epi kasal la tou konn gen pistach donk gen ki gen kokoye ladan l tou e men pou moman la e senpleman e sikans m avè sèl ke nou genyen e konn gen de moman tou nou moman jenjanm gen e si selon jan kòb sidal la vann tankou wè yon sidal konsa e vann 350 dola ou mwen m ka bay li 300 dola e men pou sa yo tou nou ka bay yo 150 dola 200 dola. Yon lòt kote, yon jounen pòt ouvèt sou zafè lasante òganize nan menm okazyon an. Enfimyè responsab Immaculée Lamy ak kèk lòt etidyan nan syans enfimyè ap pote plis eksplikasyon konsènan jounen konsiltasyon sa a. Nou kontwole pwa, tay, nou bay moun nan IMC pou nou di l men nan ki kondisyon ke relasyon pwa ak tay li ye. Donk nou pran tansyon, nou pran sik, sa yo rele glisemi an. Wi nap travay pou sa. Jodlè Junior Sainvil depi fò libète pou voa kreyòl. Epi toujou nan espri premye me a, nou pral nan vil Okay avèk korespondan nou Jean Ernst Eliscar. Mès Aksyon de Gras, Fwa Agwo Edikativ, Fwa Agwo Atizanal, Fwa Agwo Biznis, Fwa Antreprenaryal se kèk aktivite ki te òganize pou make Fèt Agrikilti ak Travay Nan sid peyi a. Nan okazyon an, kèk manm gouvènman an te vizite plizyè fwa ki te fèt nan vil la. Minis agrikilti an, agwonòm Bredy Charlot, pwofite okazyon an pou onore kèk pwofesyonèl ak agrikiltè k ap bay sèvis yo depi yon bon bout tan nan sektè a. Don gen 4 moun ke direksyon depatmantal la ak ministè de ki anndan ministè de lagrikilti bay on dekorasyon. M te vle atire atansyon tout moun ki la a, dekorasyon an se yon dekorasyon men li gen siyifikasyon pa l. Agwonòm nan di. Se mete men pou nou kapab pwodui manje pou 12 milyon Ayisyen. Direktris jeneral ona, Madam Marguerite Berthe Maresco ki se natif natal Okay salye jefò medam yo ki te ekspoze pwodui yo nan fwa agwo-atizanal Ministè Agrikilti te òganize nan vil lan kote l te ankouraje yo ak yon prim ke l te remèt yo. Pwofetè, kòm mwen te di nan diskou enstalasyon mwen, m te di ke m ap pòte yon atansyon patikilye pou medam yo, n ap ankouraje medam yo nan antreprenarya yo. Se sa fè nou kòmanse fè ti jès sa. An nou bat bravo pou medam yo! N ap siyale, delegasyon gouvènman an ki te vizite vil Okay pandan fèt agrikilti ak travay la te konpoze ak minis agrikilti a Bredy Charlot, minis afè sosyal la Odne P. Rico ak direktris jeneral ona, madam Marguerite Berthe Marisco Jean Ernst Eliscar voa Kreyol Okay. Mèsi Eliscar e se avèk dènye repòtaj Jean Ernst Eliscar ke nap mete fen nan pwogram nou jodi a. Fòn di ke se pa sèlman nan vil sa yo men gen lòt vil ankò pa egzanp vil Okap te gen te gen tou aktivite nan dyaspora tou te gen aktivite. Donk malerezman nou pat kapab ba w tout sa k pase men premye me a gen anpil kote ki make l byen ke premye minis la te di enben ou pa ka selebre travay si pa gen travay e se vre ke fèt premye me a dewoule nan yon sitiyasyon ki trè difisil nan peyi Dayiti sitou avèk kesyon ensekirite a e avèk nouvo mouvman sa ki rele Bwa Kale a ki divize sosyete a paske pa tout moun ki gen menm pwendvi sou yo. Mwen se Jacquelin Belizaire depi Washington ki te kontan yon lòt fwa ankò prezante w pwogram nan. Donk randevou se pou demen 4 è tapan. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, randevou kase demen maten 6 è